Bonswa, bonswa, bonswa, se avèk anpil plezi nou vini bò isi a ankò pou n pote plis enfòmasyon sou kesyon imigrasyon, sou kesyon. viza travay Joe Biden nan viza travay Joe Biden nan se li menm kap mennen kounya la e nap envite tout moun pou pataje mesaj sa video sa avèk zanmiw avèk fanmiw paske nou pran anpil koze ke nou pral pale aswè a Viza sa nap pale de li a se viza Joe Biden nan, viza Joe Biden desizyon Joe Biden pran pou ke li bay tout moun chans anpil moun chans depi ou gen yon fanmi yon zanmi ozetazini li kapab pèmèt ou vini isit ozetazini paske l kapab baw li kapab pran desizyon pou ke li ranpli pou ou e lè li ranpli aplikasyon an pou ou genyen chans pou ke yo chwazi ou pou w kapab vin ozetazini donk se yon bèl bagay bagay sa pa janm fèt deja se premye fwa yon prezidan etazini pral ouvè peyi etazini pou resevwa tout moun sa yo 30 mil moun chak mwa 30 mil moun chak mwa se pa yon jwèt se yon gran chans li ye Ou menm ki gen fanmi ou ki ozetazini relel relel mandel eske lap ranpli pou ou kilè lap ranpli pou ou eskel vle ranpli pou ou si w gen fanm ou ozetazini relel relel mandel kilè lap ranpli pou ou kisa pou voye poul ka ranpli pou ou e sil ta di w li pa konn pwogram sa Prezidan Joe Biden pran desizyon sa a pouki li deside pèmèt anpil moun rantre Ozetazini pou yonn nan de rezon sa yo, yonn nan de rezon sa yo e li rekonèt ki gen anpil anpil moun ki ta renmen vin Ozetazini vin travay e li konnen tou ke gen anpil moun k ap pase nan fwontyè Ozetaz k ap pase nan fwontyè soti Panama pou rive jisko Meksik se pa ti wout piti se pa ti wout ki atè la se yon bagay ke w gen prèske 5 a 6 peyi ou pral travèse pou w rantre Ozetazini donk gen anpil anpil anpil nan konpatriyòt nou yo anpil anpil anpil frè Ayisyen Ki nou pa janm tande pale de yo, se mouri yo mouri nan raje, se mouri yo mouri nan raje akoz de bèt ki manje yo, moun ki fè vyòl sou yo, e yo tiye yo, yo vòlè kòb sou yo. Donk Prezidan Joe Biden rekonèt sa e n ap di Bondye mèsi, mèsi, mèsi dèske li te ba nou Prezidan Joe Biden ki pran desizyon, pou pote yon solisyon avèk pwoblèm sa a ki genyen nan kestyon imigrasyon Ozetazini. Donk jodi a la, si ou gen yon grenn zanno kawòfèv, si ou genyen yon fanmi w, yon fanmi w ki Ozetazini, ou oblije rele l pou w mande l pou l ranpli pou ou. Ankò sa ke mwen menm map di w, viza a se pa yon viza ki pèmanan ke li ye ankò tankou jan n di a, se yon viza, viza Joe Biden travay, vida, viza travay Joe Biden, viza travay Joe Biden, viza sa se viza sèlman pou vin travay isit Ozetazini pandan yon nonb de tan, Donk li pa pèmanan men kèlkanswa sa l ye a, fanm ou sipoze ranpli pou ou. Gen anpil moun k ap dekouraje moun yo, k ap di moun yo non, pa patisipe ladan l, se pa vre, pa gen viza k ap bay vrèman vre. E m ap raple tout moun, spesyalman moun ki Ozetazini yo, ki ka sonje nan epòk kowonaviris la, e yo te pran desizyon depi sou Donald Trump pou yo te kòmanse bay lajan, e egzatteman PPP, tankou jan yo te rele l la, PPP loan, pi fò moun ki Ozetazini yo kapab konprann sa m ap pale a, te gen yon kòb konsa ke gouvènman an t ap bay, anpil Ayisyen pa t jwenn ladan l. tou senpleman paske yo te toujou kwè ke se pa vre pap gen kòb sa kap bay vrèman vre si w pran kòb sa w pral nan prizon donk ayisyen pa toujou gen enfòmasyon yo an dènyè an dènye se sak fè ayisyen pa ka fè pwogrè paske nou pa gen moun anndan pou di nou sa kap pase e lè li vini donk nou toujou panse e pa vre men map di w mwen menm prezidan etazini an pran desizyon an jan w tande l la se konsa l ye E lè moun sa yo pale, yo pale, yo pale nèt. N ap pale w de òm ki pi fò, òm ki gen plis pouvwa sou latè ap rele Pap, se prezidan Etazini an, donk on nèg konsa lè l pale, li pran on desizyon, ou pa ka pa respekte li, donk ou menm sa sèlman pou w fè se al ranpli Ranpli papye w yo, dokiman w yo, soumèt yo byen a imigrasyon e lèse nèg yo pran desizyon yo, spesyalman l pap koute w anyen, li pap koute w senkòb pou w soumèt pou w soumèt aplikasyon an, donk si yon moun di w li pap ka ede w, si yon moun di w si w menm ou an Ayiti Ou ta renmen antre, di l li pa bezwen pè l pap koute l kòb pou ke l fè l pou ou. Gen anpil mirak ki pral opere, mete fwa w nan Bondye, mete fwa w. Bagay dlo sa nou wè ki dèyè dom nan la, dlo sa se dlo ke kote ke yo tap arete ayisyen, fè ayisyen pase mizè nan imigrasyon ozetazini sou fontyè meksik kote ke cheval tap kouri dèyè moun yo, jodi a moun yo gen chans pou yo rantre anba anba pye. Stati Libète a, yo gen chans pou yo antre anba Stati Libète a, jan ke w wè l la, se egzakteman konsa l ye, pou w kite Ayiti, pou bri sa yo, dezòd sa yo, ke fanm ou ekspoze avè yo a, e m ap di w frè m nan, se pa bon bagay li ye pou fanm ou, ou pa vle sa pou fanm ou, e sa w ta renmen. Se pasa ou ta renmen pou fanmi w ou met kwè mwen se pasa ou tap renmen pou fanmi w donk. Se pasa ou tap renmen pou fanmi w donk. Ranpli pou fanmi w, bay fanmi w yon chans pou l vin travay pou l defann tèt li pou l pa depann de ou.